e ki te 25 novanb 2022 a e se ta nèg Vitelòm yo selon enfòmasyon yo ki retire lavi ebyen direktè akademi an nou gen foto nou gen videyo men videyo a chokan nou pa ka montrew li e se youn nan rezon ki fè ebyen nap oblije kitew gen enfòmasyon yo gen tout detay sou kòman ebyen sòlda Vitelòm yo Yo menm ki deja pran plis tèritwa nan peyi a e arive anvayi akademi an e mete e donk e e dòmi ajamè nan zye direktè akademi nasyonal la mèdam e mesye. Bonjou bonswa tout moun byenvini sou. TV lakay Haïti pwen kòm, nou kontan avèk ou e jodi an se samdi 26 novanm 2022 e se kanal paw la ki antre lakay ou pou nou kontinye enfòmew pou nou kontinye pote tout gran pwen kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti ebyen nap diw ke lapolis la pran kou e kou sa se pa ti kou paske sitwayen sa ki tonbe a se pa yon sitwayen òdinè se yon E dok e yon ho gwo kad nan pnh la e misye son nèg ki gen anpil anpil anpil konpetans men nou konnen bandi ki pa respekte lavi moun bandi ki yo menm pa kyè ki tou te e prezidan w te wadèvè sa w ye a depi se pou yo retire lavi w depi yo jwenn chans lan y ap retire l e se konsa yo arive mete Rigo Arinton atè. Vitelòm nou konnen ki li menm aprè Etazini fin lage 1 milyon dola sou tèt Vitelòm e Lanmò San Jou a kan gaspiyay e depi lè sa Vitelòm misye pa sispann fè pale de li, misye pa sispann fè dlo koule nan zye popilasyon an, misye pa sispann ap simen dèy nan peyi a ebyen Frantz Elbe la ki se direktè jeneral polis la si misye pa met pye l atè Menm mesye tou nan jou kap vini yo la gen pou pase tou paske bandi yo e se objektif yo sa se pou yo akapare akademi polis la e se sa Vitelhomme li menm ap tante fè la. Nou pral envite w gen tout detay yo anndan videyo sa. Chèf gang Ti Junior nan Lasalin misye tonbe e Babekyou gen pwoblèm nan moman nap pale la paske Ti Junior se te yon E gwo solda je nèf e misye tonbe fòk gen ranplasan enben nan moman nap pale la Jimmy Cherizier Barbecue se konprès sou tèt misye gen pwoblèm misye malad paske ti jinyò donk se ton alye sur je nèf e se manb je nèf tou enben nan moman nap pale la gen vitelòm tou nèg sa yo fè alye avèk izo anndan vilaj kesyon 400 mawozo a vitelòm koupe fache pa gen bagay konsa ankò e nou wè vire tounen konn gen duèl kap pete anpil solda ap tonbe Bagay yo anpil antouka nou pral envite w gen tout detay anndan video sa bonswa TT bon samedi kòman nou ye. Son bandi pou ki pou la etenn souf yo son bandi parèy yo men nap vin sou sa poun konnen tande byen vitelòm kontinye ap pran jarèt misye ap monte sou anlè petyonvil pa bliye avan lontan pa lontan la mwen te sinyale M t ap mande moun ki abite Jirado, ki abite nan Meyòt, ki abite nan Bwa Mokèt, lòt bò a, nan Dyèg. M t ap mande moun yo, Dipon, pou yo fè anpil prekosyon paske Vitelòm gen entansyon al enstale chèf gang nan zòn sa yo. Men pou l rive fè l, menm jan yo fè l Lafito, y ap pase pa yon seri de medam. Sa di sou yon seri de limena tou limen, gran kreryè, hein, kal kale, kal pou al anfème kay nan men w, nenpòt lajan w mande yo pa refize, poko kouri bay. Donk pran ti fè mennen ti ankèt pou konnen. Paske se sa nèg yo fè yo itilize medam yo pou al anfème kay nan zòn nan, lè w panse se moun de byen t vini abite, se de de jou gade w wè bandi anvayi zòn nan. Vitelòm tèlman ap pran jarèt. Misye kòmanse antre anndan Dèlma, nan Franyovil 75, misye ap tante wè si la gen kontwòl. Pou misye ka imilye lapolis, misye ale nan yon zòn ki rele Peti Twoupo, yo rele Ti Twoupo dèyè a, nan do Akademi a menm. Tande byen wi peyi a, pou m montre nan ki nivo nou rive wi. Misye ale nan do Akademi a nan Ti Twoupo. Misye rantre kay yon ajan BLTS. Lal dèyè ajan an li pa jwenn ni. Li kidnape tout moun ki nan kay polisye a lal avèl epi misye vin a materyèl li wi. Son peyi difisil tout bon mesye. Misye vin avèk bako lodè li kraze kay polisye al met dife ladanl. Li kraze tout defan kay la nèt epi li mete dife ladanl. Misye vide bal, li kidnape tout moun ki nan kay la epi li vire do l ale. Anyen pa rive l. Ou wè misye son pwisan pa vre? Misye son nèg ki pwisan anpil. E misye gen anpil bwa e l gen anpil bra dèyè l tou. Ou tande sa m di w la a? Misye gen bwa l gen bra. Li gen tou lè de hein. Atansyon hein. Gen bra gen bwa. Ou tande sa? E malgre tout sa wi, Gen journaliste en Haïti t kanpe nan micro yo ki di ke misye pa bandi. Misye son entrepreneur. Ou jwenn nèg ki nan la rue kounya kap manifeste, kap di viv Vitelhomme. Epi la police kanpe ap gade yo pa di anyen. Ooh! Bagay sa yo dekouraje moun kanmenm. Nan bagay sa yo dekouraje paske banm di w se pa sa nèg ap di ou ant nèg kap fè ti atak etc paske gen anpil nèg se nòmal men nan dimansyon teta ap pase la si yon nèg si yon nèg pa yon ti kras santi l mal alèz ou konprann e sou blòf li ye m ka konprann nèg sa yo pa m pa ni m konnen sa wi sa egziste. Yon ti tchèk mikro nap fè gade gade youtube gade facebook kantite moun ki kenbe la gade pou wè antou gade pou wè antou bon fon tchèk youtube facebook ti koze ak TT san konte pil lòt paj k ba yo wi fon tchèk pou dim konbyen moun ou wè ki konekte la pandan map pale la e m poko menm dan anyen serye se pou yon sa a diw ke m konprann sa di lè yon ti detraktè ap tante ou konprann fè divèsyon m ka konprann sa men sa deranje m anpil. Loske mwen wè mwen menm kout men map bay pou la polis ta pran menl pou frennen malandren olye la polis swiv konsèy pam yo se lòt valpa kap detounen atansyon moun lap swiv pito e son onchant m regrè wè chak jou m di sa m regrèt enfiniman. Se pa lè Jideyon, Jedeyon oubyen Andresòl te chèf polis pou m te gen emisyon sa a m ap fè jodi a. Gen ti bagay ki t ap fèt. M klè sou sa. Paske gon dimansyon pou genyen kòm moun. Nou pa ka kraze yon peyi konsa mesye. Kounye a Vitelòm ap pran dimansyon. Misye fini. Li fin antre kay ajan BLTS lan. Sa pa fè lapolis ni cho ni frèt. Anyen pa rive misye. Misye pran ti panik. Se pandan Etazini mete 3 milyon dola, li mete yon milyon dola sou tèt misye, sou blòf yo ye. He, moun sa yo, gen moun ki anba lanmè yo konn kote li yo al chache li. Pa Vitelòm si yo bezwen yo pa ka jwenn. Se sou blòf yo ye, m pa okipe yo, donk se sou blòf. Ok E sou blof yo ye Merci Nerly Valcourt Tande byen Nerlou Ekoute Donk Se pandan misye tande yo mete yon milyon dola sou tèt li Li yon ti kras panike tou piti Gen aksyon ke yo tap fè E sa t fò wè Li voye solda li yo Bil moun yo Se paske pa gen moun nan peyi a vre wi Tout moun sa yo te merite wouze Pa gen youn ki bon moun ladan yo. Tout moun ki te vin pran bale, ap fè makak sou tòsèl la, tout te sipoze yon kote pou machin pa frape yo. Lapolis ranse twòp ak gang. Depi w ap betize, ou nan sitirans. E se sa k kraze Ayiti wi. Twòp tolerans. A mwen tete monchè, valè bagay serye te gen pou w pale, sa w vin pale, tolerans, sitirans. Epi yo kraze Ayiti. Plat! Trop tolerans, trop sitirans epi yo kraze peyi an paske anyen pa vle di anyen pou yo a mwen e ti baay sa e sa wi yo pat toujou ap di w sa lekol on neg ki vole on ze jodi a l ka vole on bef demen gen neg ki gwo volo jodi a se depi lakay li tap volo 5 kob andan kay yo pa janm di l anyen wi kap vole sik granmoun al sere yo pa janm di l anyen depi w wè timoun ap grandi ak defo sa w pa wete l ou pi volo pase l. Paske timoun ki vòlò ti sik pral sere jodi anba tab la, demen e pa sa l ap pran sèlman. Kounye a l ap veye yo pou l kòmanse ap sere di dola, sere ven dola, kounye a l ap sere san dola, talè l ap sere mil, de twa mil dola. Ebyen kounye a lòske l pa jwenn lakay ou pou l pran, li pral pran nan lari. Kounye a fanmi an pral sal. Se bagay ki lèd lè w rive yon kote wi, epi w siyen entèl, epi ou pè di non, paske yo konnen entèl se fanmi tèl chèf gang, se fanmi vòlò. Kòm kounya vòlò pa wont, se sèl, kou, m pa konprann, peyi, mond la chanje nan men nou wi. Nan tan lontan, lè yon nèg vòlò yon kote, bon m di w, ou wè, nan zòn sa a, li pa fouti gen mennaj non. Se lòt kote pou l ale wi, e menm si l al lòt kote, granmoun yo ap mande, y ap mennen ankèt sou li wi, pou yo konnen ki ras ou pitan m, pitan m, ki ras ou, kote w sòti menm, e, nan ki fanmi w sòti. Kounya pa gen bagay konsa non. Kounya se nèg ki gen pi gwo mago lajan epi l pote boure sou tifi a epi baw fanmi dakò. Kote l jwenn lajan ou pa konnen. Gon pakèt fanmi ki aksepte pitit yo pran vòlò pou yo ka jwenn lajan wi. Lajan vòlò wi. Depi wap manje manje lajan kidnapin kidnapè w ye tou wi. Ooh depi w nan manje manje vòlò se vòlò w ye. Papa vòlò pitit vòlò. Esa fèm de yon nèg ki de yo tete pa afiche vizaj timoun. Ah timoun ap grandi nan vòlò. Manman vòlò papa vòlò kounye a ou pè afiche ti moun papa pitit vòlò a ooh ebyen n kraze peyi a nèt wi se tout kòlò ba ras moun sa yo pou n afiche wi pou n di men papa vòlò men gran pa vòlò men marenn vòlò men tonton vòlò pase gon pakèt paran sitirè apa m pa di w non non mouri la chèf gang sa tap kidnape moun touye moun nan sou taba a la m pa di w tout fanmi l se se anre lanmwe demen lantèt gon sèl ki mouri dèyè l Kounya ou pral dim fanmi sa poum pwotejel? Ou pa konprann? Depi depi ou wè se fanmi kap sitirè vòlò e vòlò yo ye tou wi. E misye kounya al pran tout fanmi an l voye yo Repiblik Dominikèn. Se moun sa yo pou Luis Abinader pimpe an Ayiti. Epi l kite yo lotbò ap fè limena. M pral komanse afiche a foto yo wi. Ey depi ou se fanmi vòlò tap sitirè vòlò se vòlò paske n manje majan manje vòlò n manje lajan vòlò. Repiblik dominikèn se moun sa yo pou Luis Abinader pimpe an ayiti epi l kite yo lotbò ap fè limena. M pral komanse afiche a foto yo wi. Depi ou se fanmi vòlò tap sitirè vòlò se vòlò paske n manje majan manje vòlò n manje lajan vòlò. Gon pakèt vòlò nan dyaspora la kap sipòte gang an Ayiti. Yo konnen yo gen anba live la la yo konnen yo. Plizyè fwa isi a mwen di atansyon E fè koute la sosyete. Vitelòm kontinye ap pran jarèt. Yo pa janm di l anyen. Plizyè fwa isi a mwen di atansyon, enfòmasyon m genyen, Vitelòm vle mete kontwòl sou akademi polis lan. Pèsòn pa janm fè anyen kont Vitelòm. Misye fòme yon lame. Lame, e pa ti lame wòwòt non. Lame. misye genyen la jenn gason mandem kotel jwenn zam sa yo m pa konnen sof ke l gen bal li gen zam e misye aranjel li fè alyans ak izo l fè alyans ak nèg bèlè se mwen kap pale avè nou paske alyans ak 400 mawozo a li te gen deblozay kounya l fè alyans ak izo nan vilaj de dye. Li fè alyans ak nèg bèlè tou ak ken pès. Eben jodi a misye pral etenn souf yon kokenn chenn gason e m ap gade ki sa lapolis pral bay kòm repons. Aprè sa k pase la a, si lapolis pa revòlte se ke yo pa moun. Bon m repran sa m di a. Aprè sa ki pase jodi a. Si la polis pa revolte, se ke yo pa moun e n pa bezwen konte sou fos polis ki la. E mwen pale personelman avek kelke polisye ki di m tete an verite. Se viza m pa genyen ki fem la toujou. Paske pa gen volonte nan pi wo nivo nan polis lan pou bay sekurite nan peyi a. Plizyè polisye di m TT se viza m pa genyen ki fè m la toujou. Paske pa gen volonte. M pale a de polisye, gason kanson ki pre pou batay. Men yo pa gen anyen nan men yo. Pa gen volonte. E ben jodi an, Vitelòm, misye eten souf yon sitwayen. Yon kad. Map gade imaj misye kap benyen nan sanl, sa fèm tris kòm sitwayen. Sa fèm tris. Mwen ankò pi tris. Paske gade yon imaj sa m sonje Depi lè sa m di vitelòm ap pran tout zòn nan nèt Misye debake avèk materyèl li Pou l kraze tout la pou l antre sou bèlvil Epi pèsòn pa di anyen yo kite misye avanse Ou imajine ke Pou yon nèg jwenn tan Pou l debake ak sòlda l pou materyèl la al kraze la epi materyèl la o mwen materyèl la pa rete? Misye gen twòp pouvwa mon chè ou pral konprann ke Vitelòm pa pou kont li gen polisye k avèl ki nan gang li an. Ou pa sonje gon lè m te kesyone sou BLTS? Paske m pa ka konprann pou BLTS la pou Vitelòm alèz konsa nan zòn nan. Li pa nòmal paske si BLTS pa menm ka pwoteje anviwònman l li pa gen rezon pou l egziste. Paske m konn wè kò sa pandan son kò spesyal etc alòske m konn wèl nan tout manifestasyon ap bay gaz e BLTS wi paske si BLTS pa menm ka pwoteje anviwònman l li pa gen rezon egziste donk depi lè m wè Vitelòm ale l kraze mi sa pou l antre Bèlvil epi m wè lapolis pa dan en yo pa fè anyen non okontrè olye yo konbat Vitelòm yo al chèche bagay konntenè byen gwo pou bloke la pou mete la pou bloke. M di a peyi a kraze. Ebyen sak pase la sosyete vitelòm bandi vitelòm yo nèg yo kontinye ap frape. Paske yo wè pa gen polisye, pa gen ankenn fòs legal ki ka kanpe kont yo, nèg yo deside frape. Kisa nèg yo fè jodi a? Bon m montre nou kèlke imaj nèg sa yo. Nèg yo atake yon kad. M pa vle minimize ankenn lòt polisyè. Men m pa kwè gen anpil polisye ki gen dimansyon, ki gen fòmasyon akademik polisye nèg yo tiye jodi a. Misye rele Rigo Arenton. Misye se yon nòmalyen. Misye fè lekòl, ekòl nòmal siperyè. Misye fè, m kwè misye fè master, m pa vrèman konn nan ki domèn, men misye etidye an Frans egalman Ozetazini. Misye etidye a Washington. Misye gen pli de 30 tan dan lansèyeman. Se yon nèg kòm si vi l se yon pasyon pou l ansenye. Sè Savy. Sè Savy. Son pasyon menm pou misye ansenye. Misye se responsab akademi nasyonal polis la. Misye gen pou responsabilite pou l fòme de enspektè e de komisè de polis. Dizon de komisè. Misye gen responsabilite pou l fòme de enspektè e de komisè. Se pa ti gason non nèg yo tiye la. On nèg ki fòme akademikman, ki konpetan, ki gen anpil konesans. Pandan map pale avèw la se misye kap fòme de komisè ki nan ki an fòmasyon. Enspektè ki an fòmasyon se misye kap fòme yo. Nèg yo asasine misye ki kote souple? Tou bò akademi an ankò wi. Sa yo anpil. Men kalite nèg, men nèg ki sou ekran yo kap bay tout pwoblèm. Alò, kèk ladan yo. Gen youn la ki tonbe, nèg ou wè ki a tizo a nò nò a misye tonbe. Men tout rès yo la yo vivan. Se tizo ki la sou ekran, se patris. Se yo menm ki la a e se yo k ap frape. Ok. Mentnan, nèg yo tiye polisye a. Yon kad enpòtan. Misye se direktè akademi nasyonal polis. Bon, m fon presizyon sou sa. Yo pale de Akademi Nasyonal Polis lan, m te mande pòt pawòl polis la presizyon sa, sou wè m fè flay e li. M te mande presizyon paske souvan nou sèlman di Akademi Polis non. Misye se responsab Akademi Nasyonal Polis lan, gen lekòl nasyonal polis lan, Donk Akademi an loje nan menm espas Lekòl Nasyonal la. La diferans se ke Lekòl Nasyonal Polis la li fòme dè ajan de la pnh. Èske nou menm polisye ki pa konn sa nou ap di a non? Gen anpil ki pa konnen non. Se yon ti presizyon ke nou bezwen konnen. Ekòl Nasyonal Polis la li fòme dè ajan. Men l'Académie Nationale de Police Kote misye responsab lan menm, li fòme dè zenspektè e dè komisè. Men nèg, de twa ti kokorat, parèt, yo vide misye atè, sa di son nèg yo te gen antèn sou li menm, son nèg yo te bezwen, kòm si, kòm si wè, sa misye fè kòm peche wi, paske l ap fòme dè kadr pou la pnh, yo estime misye se yon eleman jenan, pa etonan gen dwa se nèg ki bezwen vin pou plas ki fè touye l wi. Gen dwa se nèg, se yon peyi tèlman difisil, gen dwa se nèg ki bezwen vin pran plas, pa m gen nivo non. Gen dwa se nèg ki bezwen vin pran plas pa l la, se yo pa m gen nivo ke l genyen wi. Epi yo fè konplo pou yo touye l, paske sa k pase? Petèt misye t ap fè rezistans, paske ki sa k rive? Nèg yo rale misye yo vide bal sou li, Yo pran machin misye ak tout chofè misye yo kidnapel yo al avèl. Sa di pandan map pale avèw la misye ap benyen nan sanl alòske chofè misye t avèl yo kidnape chofè ak tout machin misye. Men peyi a wi nan vwa Morvan men peyi a wi. Polis lan al fòme 2 ajan e akademi nasyonal polis lan kote misye responsab li fòme 2 enspektè e 2 komisè. Donk son kad konsa nèg ki trè saj, ki trè humble. ke nèg yo asasine. S on sèvo nèg yo gaspiye. S on kad rar. On peyi kote ke entèlektyèl ap pati kite l. Sa di se rar entèlektyèl ki rete, ki rezinye k ap viv nan peyi a. Nèg yo gaspiye misye. M ap tann ki repons Frantz Elbe ap pote apre sa k pase a. Si w wè pa gen repons, Frantz Elbe konplis. M di l m asime l. Mwen di l e m kanpe l, m siyen dèyè l. Li pa nòmal. Fòk tout inite nan pnh la mobilize pou pote yon repons ak sa k rive a. Sa ta sipoze revòlte konsyans tout polisye ke misye fè fòmasyon pou yo deja. Tout polisye dwe mobilize pou pote yon repons ak sa k rive a. Ki bagay pou de twa ti kokorat sal, men yo sou ekran la wi, ap mete dlo nan je Sitwayen pezib, onèt nan sosyete, epi tout moun kapab gade.